E donk nan midi e nou kontan avèk ou la a nan lè sa a menm pou nou kontinye enfòme ou e sou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Bon, nou pap fè twòp pale anpil, nou pap fè twòp entwodiksyon e n ap di ou ke nan moman menm n ap pale la a bagay yo pa dous menm nan Tòsèl, nan fyèf Vitelòm nou konnen ki bay anpil pwoblèm Misye kraze komisarya, misye asasine polisye, misye fè e defè l, kidnape l, bay presyon l, pale, enben jodi a la a, donk gen anpil moun ki kòmanse satisfè, presizeman moun nan Tòsèl anwo a, moun Pènye, e moun Laboul, moun Fèmat anwo a yo kòmanse santi donk ke lapolis vle fè yon bagay serye lè ke yo deside mete fen nan karyè Vitelòm ki li menm te panse se li k wa dè wa, se li k fè e defè, se li k touye, se li k rache, se li k kwit, se li k separe, enben jodi a la n ap di w Frantz Elbe ki li menm deside fòk li jwenn boutan Vitelòm depi kèk tan la a, e donke k ap kraze peyi a, l kraze komisarya e sou komisarya, donke li anvayi Bèlvil, li kraze yon bò nan Bèlvil, e kidonk jodi a la a genyen direktè CNE a ki nan men Vitelòm. Anben operasyon sa a kap mennen la a se pa operasyon nou ta di ke pou libere e donk direktè cnn men son operasyon pou nèg yo mete lapat sou Vitelòm si l ta ka mòtèlman blese donk se sa anpil moun ta swete enben nap di w ke Vitelòm la a yap chèche l kou chen fou pa gen moun ki wè ki kote Vitelòm kache gen lòt moun tou ki di se teyat lapolis ap fè gen lòt moun tou ki di w menm nèg ki anndan lapolis la la se yo ankò kap rele di Vitelòm Donk e pou l retire kò l. Donk son peyi tèt chaje, son peyi difisil kòm di TT. Enben nou pral envite ou an gen tout detay anndan videyo sa ke nou pote pou ou la a. Nou pral fè w gen plis ebyen e presizyon sou operasyon sa a ki li menm se Tònad 1 enben ki kòmanse bay anpil rezilta la pase gen kèk sòlda Vitelòm enben ki ta gen tan e vwayaje nan peyi san chapo. Medam e mesye nou pral envite ou an gen detay ou sou TV Lakay Haïtiprèdcom rete konekte e jiskaske videyo a fini paske fòk ou tande tout sak pral di yo e konsa wa ka kite konklizyon ak yon kòmantè anba videyo sa bòn ekout nap tounen. Ankò yn fwa bon lendi bòn semèn a tout moun ankò yn fwa yon semèn ki pote anpil espwa e si nou kwè pa rapò avèk atak lapolis arive fè sou mesye vitelòm yo nan moman nap pale la lapolis ki arive kanmenm anvayi antre nan fyèf vitelòm nan moman nap pale la ebyen onivo pènye Ebyen o nivo Pènye 28, zòn sa ki li menm barikade pa mesye Vitelòm yo, men lapolis debake avèk anjen lou, ebyen kote ke yo arive kraze plizyè kay, mete dife nan fyèf Vitelòm, e nan moman nap pale la a Vitelòm gentan sanble an kaval, nou kapab di enfòmasyon yo ki relatif avèk chèf gang Vitelòm, lapolis ki deside bay yon repons a chèf gang Vitelòm nan moman nap pale la a o nivo Pènye, poukwa pa Tòsèl medam mesye. Wi jan ke nou anonse li ebyen nap di w se yon gwo operasyon ke lapolis li menm li arive mennen ebyen pandan ke lapolis li menm li tap mennen li nou panse ke o nivo de Kanada ebyen gras ansanm avèk avyon an ki li menm ki tap endike yo ebyen sa pèmèt ke lapolis li menm li vin mennen yon gwo operasyon ebyen o nivo e de e plizyè zòn Vitelòm li menm li ap kòmande. Ebyen n ap di w ensekirite gen 10 milyon goud ebyen pou kapye chèf gang Vitelòm Inosan ebyen operasyon Tònad 1 Vitelòm Inosan ebyen se premye moun ke lapolis li menm li e anonse ke yo menm y ap bat pou yo wè si yo te ka pran li yo ofri 10 milyon goud pou moun ki bay enfòmasyon ebyen ak polisye ki ede mete anba kòd chèf gang sila. Sa vle di ke depi ou kapab bay enfòmasyon ebyen ou kapab e menm lapolis tou yap gen nan 10 milyon de goud ke yo bay. Aparamman ebyen espri yo sanble yo dechene kont chèf gang e tòsè la Vitelòm Inosan aprè ke Depatman Deta Ameriken ki li menm e ki mete yon pri de 1 milyon dola ameriken ebyen se kounya le tour de lapolis nasyonal Dayiti ebyen pwomèt 10 millions de gourdes ebyen pou la capture ebyen du Caid. Ebyen nap di w ke anons sa ki te fèt alòske ajan inite spesyalize polis nasyonal la ki tap mennen o kou de la joune e dimanch 5 fevriye 2023 yon enpòtant operasyon ki vize a deloje e gang sa ki li menm ki ap bay anpil pwoblèm. Nap raple w ke e gang Vitelòm yo akize l nan anpil ka anlèvman epi asasina. ebyen twoub a lòd piblik, egzekisyon somè, ant ot, ebyen popilasyon an yo menm yo ap ret tann pou otorite yo menm yo kapab kòmanse ansanm avèk operasyon sa yo ebyen pou yo kapab rantre tout kote Latibonit avèk anpil kote kote ke gwoup gang yo menm yo sanse ap teworize popilasyon an ebyen anpil moun ki swete ke tonadga li menm e li ta byen pase paske gen anpil moun ki e genyen anpil kritik yo fè fas ansanm avèk otorite yo ki yo menm yo sanse ap fè e ap pote sipò avèk gwoup gang yo enben malgre operasyon Tònad 1 lapolis ki li menm ki ofri 10 milyon de goud enben pou tèt chèf gang Tòsèl la enben jan ke nou di w li enben lapolis ki li menm ki bay kòb sa pou Vitelòm ki se chèf gang ki ap opere nan Tòsèl epi O nivo de taba, se la ke mesye sa li menm li ap frape. N ap souline ke lapolis ki mennen yon operasyon miskle nan fyèf Vitelòm Inosan, tout zòn nan ki te jisko la tonbe de la nwi, li vin enpratikab akoz de sèt operasyon ki vize pou yo demantle gwoup gang sa ki koze anpil dega materyèl e imen. o nivo de Pernier, Tòsèl, Petyonvil ebyen nap di w ke Vitelòm ebyen mesye sa bandi sa tèlman santi l alèz ebyen li fè deklarasyon lè l vle ebyen li deside se li menm ki sanse ap okipe peyi a ebyen nap di w ke operasyon miskle pte pe polis nasyonal la ebyen nan rejyon Tòsèl ebyen tout zòn boulva 15 oktòb Depi Taba 42 jiska nan zòn simityè li te blouke e boukle ebyen pa lapolis ebyen se te yon zòn yo te mande avèk moun yo pou yo menm yo te evite ebyen nan blouke se yon bèl operasyon ki sanse e mennen la ebyen e genyen tou nan menm kad operasyon yo gen operasyon e militè son bagay ki toujou sekrèt ebyen se sa ke Himmler revele menm e li di pandan ke li tap reyaji sou deplwaman an Ayiti avyon e Kanada e pou e kolonèl la ebyen li di ke gen yon anomali grav nan anons la ebyen se yon mesaj ke yo lanse avèk gang yo pou yo menm yo kapab mande yo ebyen pou yo kache avan afin que yo exécuter théâtre c'est ça que li menm li te di eh bien jodi a au niveau de Canada eh bien yo mete pye yo atè yo mete pye yo atè jan que eh nou te di w li opération musclé eh bien la police nan region an koi zone Torcel eh bien tout zone boulevard 15 octobre depuis eh tabac 42 jusqu'aske n antre nan zone cimetière eh bien te bouclé par la police eh bien la police nationale ki yo menm yo annoncé eh bien yap avancé eh bien sou e bandi yo ki sanse ap similatre popilasyon ki bezwen evakye ansanm avèk okipasyon li yo bezwen pou yo lib ebyen nap do ke se bandi ki sanse okipe tout e teritwa la tout espas kote ou pase ebyen se bandi ki sanse ap fè e la lwa bandi yo yo kidnape moun yo epi ap rele paren yo e menm jan tou sa ap fèt o nivo de zòn. Lè ke yo pase se wè kòman yo kapab elimine gwoup gang sa yo ki yo menm ki ap teworize e popilasyon ayisyèn nan. N ap kontinye n ap di w ke e nan yon odyo e ki te vini sou rezo sosyal yo e byen gen direktè jeneral sant nasyonal dè ekipman ki t ap sipliye ansanm avèk lapolis nasyonal pou l abandone operasyon ke yo deklenche kont band ki dirije pa Vitelòm Inosan e ki li menm ki te prizonye depi 24 èd tan. Ann al koute deklarasyon responsab CNE a ki li menm ki tap eseye pote yon ti motifikasyon bò kote lapolis pou ta di mezanmi fon kanpe sou operasyon Senatè an, ann koute l deklarasyon ke l t ap fè e byen e nan mikwo e plizyè e e ba nan mikwo jounalis kote ke se pa telefòn e byen misye t ap rele l t ap mande avèk moun tanpri si nou menm nou konnen on nimewo lapolis di yo tanpri fon kanpe avèk operasyon an ann al koute e deklarasyon e misye Luc t ap pa Kenson Luc t ap pale nan e e nan telefòn avèk Ye kèk kanmarad. Silvouplè, Wi la mesye. alo alo, tout moun ki sou gwoup la, se DG Kinton, kèlkeswa moun ki gon kontak nan lapolis, rele, rele, rele, paske nou konnen m lan, m lan men mesye, mesye Vitelòm yo la, e lapolis ap fè yon operasyon la a, mesye yo trè fache de sa, ok. E nèg yo nèg yo nèg yo menase pou yo elimine m ou konprann tiye m si lapolis pa fè bak sa vle di ke degaje nou konmèt janjak pou rele tout moun nou konnen pou fè lapolis fè bak ok pou fè lapolis fè bak paske se pandan m la nèg yo ap vin mennen operasyon an la silvouplè alo alo tout moun ki sou gwoup la se DG Kinton. Kèlkeswa moun ki gon kontak nan lapolis rele rele rele paske nou konnen m lan m lan men mesye mesye vitelòm yo la e lapolis ap fon operasyon la mesye yo trè fache de sa ok e nèg yo nèg yo nèg yo met silvouplè silvouplè fè sa sèfa pou sove vi m fè sa pou sove vi m paske pandan m lan baz la la E lapolis vin ap mennen operasyon an la. Ou wè mesye yo oblije pot telefòn nan ban mwen pou m pale pou ke o pli wo nivo nan lapolis la yo kapab tande pou yo kanpe operasyon. A vwala medam mesye nou tap tande jisteman DG Kington Kington ki tap mande jisteman pou lapolis pa fè operasyon an ki tap mande pou lapolis fè bak evidaman bon se sèten mwen gen anpil moun ki gen enkyetid gen anpil moun ki plis e pa fin kwè nan stil de operasyon sa yo paske nou tout si nou wè jodi a la popilasyon an gen de dout ebyen yo fè ansòt pou nou gen de dout paske nou tap tande Vitelòm ki te di ak bouch li sou prezidan Jovenel Moïse tout lè nou tande tire a dwat a goch o fon se anlè yo tap tire se yon fason pou moutre te gen operasyon men pat janm gen operasyon vrèman e donk la nou oblije prudan men pou kounya la bon mwen menm pèsonèlman gen kèk apèl ke nou fè. Nou pale avèk kèk moun, e moun sa yo nou pale a, n ap poze tèt nou kesyon, nou di men, ke Vitelòm, pa gen moun ki konprann Vitelòm finalman. Èske Vitelòm avèk, ap sipòte Ariel? Èske li avèk Ariel? Menm ti mesye gang yo, medam, mesye, mesye gang yo ke ou konnen an, ke nou tout nou konnen an, menm yo menm pou tèt yo, yo konfiz. Menm yo menm yo pa konprann sa k ap pase la. Yo pa konprann sa kap pase la, eske Vitelòm ap sipòte Ariel, eske li pap sipòtel, eske efektivman son pyès teyat kap moute la, mwen di nou medam mesye menm mesye gang yo k anndan la ki ap tande nou la menm pou yo aktyèlman yap fè rankont pa gen moun ki konprann nan dosye Vitelòm nan sa vle di son fason pou m di w ke kite gang ak gang ap goumen. Bon wè 1 milyon dola te bay, bon wè Vitom te pi alèz. Jodi a m tande yon leta ayisyen ap pale de 10 milyon de goud. Men la di men, kesyon direktè CNE a yo pran. Mwen menm, jodi a m gon grenn pwoblèm avèk nèg nan otorite yo. Anpil nan yo, bandi sa yo deklare jodi a la, se yo menm ankò ki kreye bandi sa yo. E sa fè pa. Pafwa, lè w tande yo pran yon direktè, yon minis, ou wè popilasyon an toujou konsa, enben sa fèt gade yo, paske se yo k ap alimante yo. E li difisil, li difisil Jimmy, pou w ta wè gen yon direktè jeneral ki gen yon bwat nan men l, li pa gen de twa bandi ke ki sou pewòl. E ke bandi a, pewòl bandi a, li fè 10 fwa lavalè ke moun k ap toujè. Lè m di 10 fwa lavalè, Pa egzanp, si w t ap peye 10 moun a 20 mil goud, mèt pewòl bandi a konn vini e 50 mil dola. Sa vle di, kòb pou travay 10 moun, bandi a sou yon pewòl, li plis kòb bandi a te ka peye menm 20 moun. E lè sa, ou tande, moun yo gen gwo difikilte pou yo touche. Mwen menm, dosye CNE a, se yon dosye, Djimi, e m pran leswen E pou m pa pou m pa pale de li men direktè Kinton jodi a ki nan men bandi yo men konn a fò n ta poze anpil kesyon ki rezon ki fè jodi a la e e yo pran Kinton èske gon malantandi èske se peye li pa peye nèg yo ki fè nèg yo al leve l èske te gon dil ki te fèt Petèt li pa respekte dil li ki fè yo leve l, paske gen anpil kesyon k ap poze. Men nan, pou kesyon 10 milyon de goud lapolis mete a, m panse lapolis, e si e moun yo te bezwen lajan, e pètèt dat yo mete 1 milyon dola, bon si yo met 1 milyon dola wè Vitelòm alèz. Men di m, gen lòt enfòmasyon ke nou yo aprann nou. Yo ta fè nou konprann avyon ki anlè a li an kominikasyon avèk wo kòmandman an ki kapab fè ki kapab pèmèt nèg yo fasilite pou yo rantre nan de zòn stratejik. Nou aprann avyon kanadyen wè k anlè a k ap fè patwouy anlè a, enben avyon sa li pèmèt avèk lapolis pou ke yo kapab mennen operasyon yo avèk fasilite. E se sa k fè wè jodi a la Lapolis yo sèkle ekol Vitelhomme nan e malgre sa men nèg yo di yo pap bay Legio Jimmy e yo di Vitelhomme pa alèz men youn nan bagay ki koz ta koz Vitelhomme pa an gran danje men se akoz direktè a vòs direktè a menm tande gen moun ki di poukisa yo pa Yon sèl operasyon, paske gen moun ki menm di, bon ki mele yo yon direktè ta mouri, ki mele yo yon moun ta mouri, men yo tap tou elimine sa nèt, epi tou elimine baz Vitelhomme nan, menm jan avèk lòt kote yo. Men gen anpil moun kap pale, men kounya, kesyon 10 milyon de goud, kesyon. E e e e yap mete an, se pa sa k pral fè moun livre vitelòm, ke la polis pran 10 milyon de goud sa, yo yo ekipe la polis sa, 10 milyon de goud sa achte materyèl avè l, de lap vini 2 milyon dola ayisyen, nap jwenn de se de materyèl e nou ka achte ansanm avèk li, o mwen nou kapab ede la polis sa. A gen polisye ki gen pwoblèm jile pa bal, gen ki gen pwoblèm e e inifòm, gen ki gen pwoblèm bòt, N ta swete ke lapolis pran 10 milyon de goud sa, li mete nan sistèm lojistik lapolis la pou ede polisye yo oubyen kite 10 milyon de goud sa pou prim de risk a sa fè polisye yo lè yo mennen yon batay omwen lè yo fin mennen batay la ya konnen e lè yo fin mennen batay la yo gen yon pri kòb k ap tann yo mwen pi mwen pwefere e Leonel Anderson e Pradel ke lapolis